Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Hier soir, dans un live, ben, il y a quelqu'un qui m'a dit, comment ça est au niveau de Cité Soleil? Ben, écoutez, euh, stratégie de la bataille, c'est toujours comme ça. Parce que nous on a gagné deux groupes qui en face. Le GPEP e et puis gagné G9. Mais juste avant nous poter baou information qui concernait deux groupes D'abord, euh, Nabdou que zan plen nan, Genyen yon ti enkyetid tou piti paske Ti Watson deplase. Imedyatman misye deplase, ebyen gen anpil moun ki pè pou pa genyen reprezay de la part des membres du GPEP. Nou konnen Ti Watson li te nan pyè 6, misye te vin genyen pwoblèm avèk mesye je nèf yo, nou pa bezwen retounen sou istwa ki te pase men ou sonje anpil bal te tire, Ti Watson pèdi de pwòch epi genyen de nèg je nèf ki tonbe tou. Men, nèg yo te vin antann yo par la swit. Antant sa a, li fè byen ak popilasyon an paske lè bal ap tire konsa, tèt moun yo cho, moun yo pa konn ki kote pou yo fè paske, M ta kapab di se nan eto yo pran, yo pran antre lanklim e le marto. Le fèt ke nèg yo vin fè lapè, ebyen, sitiyasyon an retounen nan nòmal li nan zòn sa a. Ebyen, fò n di ke, je kwa ke se jedi ou mèkredi, Ti Watson pa la. Apre nèg yo fin fè lapè a, le bòs ki è Iska, li voye materyèl bay. Ti Watson. Bon misye gen anpil materyèl ki antre epi Ti Watson deplase. Gen anpil kesyon k ap poze. Eske Ti Watson al fè baz li yon lòt kote? Eske Ti Watson al met pwen sou li? Se 2 kesyon sa yo ki pi primòdyal pou lemoman. Men fò m di nou ki itilite Ti Watson. Ti Watson se youn nan moun ki anba a, ansanm avèk kèlke zalye di je nèf. Si nèg sa yo pa la, ebyen, kapab gen yon ti tou vid tou piti ki kapab pèmèt ke Gabriel pote boure avèk klan l lan. Paske, a chak fwa nèg yo fè tantativ pou pote boure, Ti Watson nan li menm li toujou kanpe dan. Se pa pou san rezon, aprè pwoblèm ki te genyen yo, wè nèg yo vin antann yo o pwen ke yo voye materyèl an plis bay Ti Watson. Si Ti Watson al met pwen sou li, bon, pou moun yo se ta mye, men ale nèt la se ap on pwoblèm. Men deja genyen de kòmantè ki ap fèt, kòmantè pou ta di, eske Ti Watson. Se nan kanaran lal fè baz li. Gen menm nèg ki di ke ah atansyon si Tiwatson ta al fè baz li nan kanaran nèg je pèp yo gen anpil nèg anba se la guerre continue. Bon antouka anpil fwa se konsa nèg yo konn al met pwen sou yo men m pa anvi gen entansyon ke Tiwatson kite game nan paske. Ti Watson se yon bon solda dapre moun ki nan zòn nan paske pou mwa kant kelken et ilegal li pa toujou bon menm lè defwa li fè byen pou moun yo paske nou antre nan yon lojik kounye a se nèg yo ki reprezante leta nan zòn yo leta inekzistan eske nou konprann donk lè w wè yon nèg yon kote li benefisye sa n ta kapab di estim popilasyon se sa k fè w wè. Lè yon nèg ou bandi ou kontwole yon zòn, w ap fè krim nan zòn nan, moun nan zòn nan p ap twò renmen w. Men, lè ou montre moun yo w avè yo, w ap fè yon seri de bagay, ebyen, ou konnen lè lapolis ta fè yon pase dèyè w, se moun yo k ap kanpe kòm boukliye pou ou. Bon brèf, istwa a pa kanpe la paske nan premye batay ki te genyen an, m ap raple nou byen, nou konnen sètèn fwa, La politik e le banditism, sitou nan peyi Dayiti, yo konn souvan preske chita sou menm chez. M pral esplike nou. Jounen jodi a la, ou ka wè yon nèg nan opozisyon. L ap kalonnen, l ap kalonnen, l ap kalonnen. E pi, demen si Dye ve, lè w gade wè li nan pouvwa. Pa egzanp, nou pran le ka de Ti Youri. Nou pa janm tande pale de Ti Youri ankò non mesye, depi lè misye fin antre nan pouvwa. Sa konn rive tou, gen yon pakèt nèg ki nan pouvwa, Le fèt ke pouvwa a pa byen dil avèk yo, yale nan opozisyon. Men, fòm di nou, se sèlman nan peyi Dayiti li konsa. Nan lòt peyi li konn konsa wi, sètèn fwa yon gwoup konn konpoze ak yon lòt gwoup pou kapab mete kanpe yon gouvèneman, pou kapab mete yon gwoup kanpe. nan yon parleman men depi wè nèg a li nan yon pati ebyen li sanse preske kondane nan pati a nèt men an ayiti humm gen nèg ki yo menm prefere chanje kazak tanzantan lèm di nou politik lan dèfwa l konn chita sou menm chèz avèk banditism lan nan peyi dayiti se pou diw ke jounen jodi a la nèg sa gen dwa zanmiw men demen li pral batay anfas ou lè yo plase Ti Watson nan pyè 6. Genyen 2 solda yo te mete avek Ti Watson. Je kwa ki a un certain de Kirikou e pwi Sourit. Kirikou te oblije ale paske l pat renmen zon nan. Li te komanse ap plenyen, bon li ale. Men Sourit li menm li rete kanpe ansanm avek Ti Watson. Le batay la pral eklate a, Ti Watson brake Sourit. Li di ekoute Nous sommes en pleine guerre quelle est ta position ou avèm ou byen ou anfas mwen le plus stratège ki est sou it ebyen li menm li di ok pa gen problèm kote w ye a se la m ye epi sou it kanpe goumen men se kont li menm paske moun ki mete l la se manm je 9 sou it oblije jwe strateji a epi li deplase l al nan baz kote l te ye a epi kounya la li retounen. Pou kou al ye la, m ta kapab di, menm lè lapè a te fèt youn ap veye lòt paske kant ou te avèk on nèg epi w vin ap batay anfas li, ebyen, w ap toujou veye l paske gen anpil nèg fò m di nou byen ki tonbe konsa nan batay. Mhum! Paske lè w wè nèg la li menm li te nan kan w, li vire kont ou, li vin ap batay anfas ou, lè nou vin antann nou ankò, youn Toujou ap veye lòt. Se sa k fè w wè gen anpil nèg ki tonbe nan kondisyon sa. Men gen nèg ki te vrèman entelijan. Pa egzanp, lè w pran yon nèg tankou Samyèl. Misye se yon gwo sòlda. Men misye mouri, enfòmasyon fè kwè ke se pwazon yo bay misye paske yo pa t kapab pran li nan konplo. M ap sonje te gen yon konplo ki te fèt, se te sou Jouma. Misye al nan Pele epi pandan nèg y ap tann kabann pou li, misye dedouble. Epi misye pete bal. Misye ale. E misye pat janm pè nèg yo. Gwo Samuel sa se nèg ki konn ap pase pa dèyè. E pi lè l parèt li wè nèg a li di l ta vide l atè men li pat jwenn lòd ti ougan alepòk pou te kapab vide l atè. Brèf, istwa yo anpil se sak fè m di nou ke m menm anvi ekri yon liv sou tout istwa sa yo la guerre à cite soleil, le banditisme dans ce vaste quartier pauvre de la capitale. Bon brèf, nou pral monte toutalè pou n kapab baw strateji Gabriel paske si nan plèn nan genyen ti difikilte poul vanse paske gen anpil zòn m ta kapab di nèg yo byen enplante yo nan zòn sa yo nèg je 9 yo ebyen nan bastyon site solèy la menm Gabriel ap deplase anpil pyon men Ekip ki anfas la li menm tou l ap eseye deplase pyon pou kapab rete anfas Gabriel paske la strateji de Gabriel je 9 je pèp padon ebyen se avanse e ganye du tèren. Donk moun yo kòmanse ap kite zòn fontèn zòn pyè 6 paske yo pè pou ke ti Watson se pa ale li ale nèt. Èske n konprann? Donk, se pou m di nou ke moun yo gen gwo enkyetid. Bon, euh, kisa k pral pase? On sè pa. Èske l ap tounen? Èske se pwen li al mete sou li? Èske se nan lòt baz l ale? Ebyen, n ap prete gade pou ou pou konnen kisa ki pral pase. Men antouka, il faut dire que les bases, ben, elles sont bien soudées. Nèg yo gen bagay nan men yo. Donk, si gen pote boure ki fèt, tout nèg ap kapab defann tèt yo. Men pa bliye mesye, nan emisyon sa yo m toujou gen yon ti konsèy nan fen emisyon an. Ekoute, vous êtes jeune, vous avez peut être 20 ans, 25 ans, jusqu'à 30 ans. Ce métier, li pa garanti yon existence durable. M pap di durable paske on n'est pas là pour longtemps men, euh, gen lojik depi ou antre ladan yo, Tèt 5, Li vrèman difisil pou ou pou pran l. Pa egzanp, m ap gade m wè gen yon seri de nèg ki nan aktivite sa yo, m te kapab papa yo. Men, se kòmsi ou di tèt ou, Mesye, èske jèn sa ap wè demen? Èske l ap wè aprè demen? Tout objektif mwen se mete pye m nan batay pou ke kapab gen lapè o nivo de Site Solèy. Pou ke Jèn yo yo menm, yo kapab sispann manyen zam. Donk, je suis là pour vous dissuader de tout ide pou ta kapab manyen zam paske menm lè petèt ou nan yon baz, baz la solid, ou poko ap gen anyen men, nan menm baz la ou ka mouri. Yo gen dwa al fè yon pawòl sou ou epi bòs la touye ou. Se pou m di w ke depi w kenbe zam nan, ou pa gen yon garanti de vi d'une cinquantaine d'années sur terre. Voilà pourquoi je vous conseillerais. Mes enfants, mes frères, si ou okajyon nou lòt altènativ, fè l. Paske, jan Ti Jonas toujou di sa, bout fè ilegal la, depi ou itilize l anpil, yon jou, se li menm k ap tounen kont ou. Merci beaucoup la famille, kòm toujou un maximum de commentaires, un maximum de partage, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir que vous appréciez le travail. Puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine! Jounen jodi, gras ak entènèt nou gen chans tande e wè sa kap pase nan mond lan. Si ou bezwen gen bon jan enfòmasyon sou sa kap pase nan peyi Dayiti, sitou nan geto yo, branche chèn ou renmen anpil yo, RL prod ak Obsesyon Production ki travay men nan men ak anpil lòt chèn tankou Haiti Diversité. Pou pa rate ankenn emisyon, lè w abone, klike sou ti klòch la, answit,